Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la CAO pour capable porter bah une nouvelle émission. Nous sommes le dimanche 7 mai 2023. Est-ce que tout est en forme pour chaque monde capteur des Chanel et des Chanel si là? Qui côté nous est? États-Unis, Canada, la France, l'Allemagne, Nigeria. Eh bien, tout le monde qui est un peu partout à travers le monde. Merci pour votre attachement et c'est parti pour cette nouvelle émission. Tenez bien. Je vais commencer avec une voice. Ann tande. Latibonit kanpe goumen, pa gen pwoblèm. Latibonit kanpe goumen. SOS pou moun nan ling Ti Rivyè a. Moun Ti Rivyè, moun Palmis, moun Savyen, moun anndan Obis, moun Makè, silvouplè rete lakay nou. Pa pa moute sòl Jan Deni an. Pa pase sou sòl Jan Deni an ankò. Ok. Moun moun sa yo, moun Ti Rivyè, moun Palmis, ok moun Palmis, moun Makès, moun Segi. Nou pran 2 moun la ki te sove nan kidnaping nan lonje yo bay moun savyen pou yo tchwe yo pa pase sou sòl jan deni ankò lage avèti pa tire kokobe pa pase sou sòl jan deni ankò moun savyen moun palmis moun ti rivyè rete lakay nou silvouplè fè gang lan ba nou wout pou nou pase paske nap fonksyone a gang lan nou son sèl avèl fè gang lan ba nou kote pou nou pase. Si ke nou sa nou pran nan jan deni se pa nou pa pase nan zòn jan deni ankò nou pap ka nou pap ka pranl nan men moun sa vyen ankò nou pap ka pranl nan men vòlè gran grif ankò moun zòn sa yo silvouplè moun zèl dwat yo zèl dwat ankò silvouplè moun zèl dwat yo ankò m sipriye nou an gras ankò rete lakay nou Rete lakay nou pa pran anndan lavil pou nou pou nou di nou pral pase sou Jean Denis pa pran anndan lavil pou nou ankò sak pase a la jounen jodia la li enève moun ok se alèz nou twò alèz li fè nap pase lakay moun se alèz gang lan twò alèz li jwenn manje lap manje lap vòlè bagay moun lap vann avè nou ki fè nap fè tout sa nap fè yo la pa pase nan zòn Jean Denis ankò lage avèti pati yo kokobe ankò. Voice sa a li sòti depi Jean Denis. Nou tande kisa sitwayen ap eksplike nan voice lan. 2 sitwayen ki yo menm de mèch avèk bandi ame yo. Yo ap soutni sa bandi ame yo ap fè kòm ekzaksyon. Se sak fò misye di tout moun ki rete nan lòt blòk yo pa pase Jean Denis. Paske ya 2 pèsòn ki yo menm te kidnape, chape pa la suit, ebyen popilasyon an remèt yo bay bandi e bandi egzekite yo. E gon nivo de konplisite anraje nan kestyon sa, se sak fè sitwayen sa li menm li di, sèl moun Jan Deni kap veye zòn yo. Gen konplisite antre moun Jean Denis avèk Ti Mepri tou. Paske dènyeman la nou te wè yo pran lari, yo manifeste pou yo di yo menm yo nan Ti Mepri nètalkole. Ok. Men jounen jodi a la ekoute, daprè sitwayen sa k ap pale a depi yon moun rete Savyen, ou se vòlè. Anpil moun ki rete nan zòn sa yo se vòlè. Kounye a pa le senp le fè ke moun Ti Rivyè, moun lòt kote yo pa kapab travèse sou Jean Denis, Eske sa pa pral konstitye yon veritable pwoblèm? Konprann byen wi. Paske ou wè jan misye pale la l di w moun yo p ap kapab ale. An m di nou yon bagay. Si pa egzanp ta gen yon moun yo kidnape. Epi moun sa a li sou wout pou l chape. Ou gen opòtinite pou w fè l chape ou p ap fè sa? An ou prefere remèt li bay bandi? Ah non, si se vre, mwen m panse ke sitwayen sa li menm li gen rezon l. Men fò m di nou, nèg yo anvi fè yon poze. E se sa k fè, n ap mande pou gen yon veritable mobilizasyon o nivo di departeman de l'Artibonite pou kapab fè fas ak nèg sa yo. Dènyeman la, nou te wè yo nan yon videyo, kote ke yo t ap montre gwo zam yo pran nan men nèg chandèl yo, epi Youn ou de jou aprè, lè m gade m wè se yo menm k al pran Bwa Kale. Ha papa! Se konsa bagay la ye! E nèg Savyen yo ap difisil wi pou dijere Bwa Kale sila. Men pèp la bay li nèt. Si nou fè grimas, n ap pran plis Bwa Kale toujou paske pouvwa pa konn nan men moun ilegal. Se pèp ki bay pouvwa, ebyen se pèp ki jere pouvwa tou. Oke! Moun Latibonit, kontinye veye, paske sanginè yo toujou atè a. Brèf, lapolis toujou limen pwojektè li sou Vilaj de Dye. On bèl fim k ap jwe la wi. Fim nan bèl anpil. Si m ap gade la, m ap gade m wè gen nèg ki fè anpil post pou dire ke ebyen n ap mete volim sou yo, n ap kontinye. Daprè yon tèks ki soti pa bò kote Ekiperèl News lan. Li di konsa lapolis nasyonal limen pwojektè li sou fyèf Izo. Lapolis nasyonal Dayiti lanse yon operasyon nan Vilaj de Dye nan antre sid Pòtoprens pou kapab batay kont bandi ame ki ap simen latwoublay dirije pa chèf gang prezime Izo. Operasyon an dewoule sou wot siveyans alòske otorite yo ap chache restore lòd nan zòn sila a ki pou anpil moun se teyat vyolans ak anlèvman. Daprè otorite yo, Izo ak akolit li yo se responsab divès aktivite kriminèl notaman asasina, kidnaping, vòl ak ekstòsyon. Lapolis fè konnen ke Izo te gen lyen avèk. anpil nèg ki nan politik ak pèsonalite enfliyant. Operasyon lapolis lan, objektif, demantle aktivite kriminèl epi mete yon bout ak vyolans sila ki genyen nan zòn nan. Fòs lòd yo efektye pèkizisyon nan plizyè kay epi tou arete plizyè sispèk. Byenke sitiyasyon Vilaj de Dye an rete prekè, Men operasyon an make yon etap enpòtan nan batay kont kriminalite òganize nan peyi Dayiti. Otorite yo pwomèt pou kapab rapousib jefò yo pou retabli sekirite ak lòd nan peyi Dayiti. Ensi swa t il. Lapolis di l ap frape. Lapolis prezante yon ti repòtaj pou di ke. Men kòman batay la ye depi sou ti makak euh fiksasyon sou vitelòm fiksasyon sou izo vilaj de dye an nou swiv. Lapolis nasyonal la kontinye mennen operasyon toupatou sou tèritwa peyi a pou demantle tout rezo gang ki toujou gen nan lide yo pou simaye latwoublay nan mitan popilasyon an. pnh la kap batay sou tout fwon lanse yon operasyon kont gang kraze barye a ki gen nan tèt li Vitelòm Inosan kap opere nan Pènye, Tòsèl. Operasyon sa yo ki entansifye depi mwa janvye 2023 ap kontinye dewoule. Gras ak jefò pnh la deplwaye, plizyè inite espesyalize rantre nan fyèf gang Vitelòm Inosan, Nan kad echanj kout bal ak lapolis, plizyè bandi tonbe ak plizyè materyèl konfiske pandan lapolis ap mennen operasyon kont gang Kraze Baryè a nan Tòsèl, alòske nan wotè Petyonvil, patikilyèman nan Tomasen ak Laboul, fòs lòd yo t ap mennen nan menm tan sa a operasyon kont gang Ti Makak la. E nan kad operasyon sa a, chèf gang Ti Makak ta pral mouri aprè l te resevwa katouch nan echanj kout bal ak lapolis. Pandan entèvansyon an, fòs lòd yo libere yon kenzèn moun ke gang Ti Makak la te kidnape. Plizyè bandi tonbe, lapolis rive konfiske tou plizyè zam ak divès lòt materyèl gang Ti Makak la te konn ap itilize. Mete sou sa, lapolis rive rekipere plizyè veyikil bandi sa yo te vòlè. Aprè demantèlman gang Ti Makak lan, aktivite yo kòmanse reprann nan zòn lan. Yon polis nasyonal ki jounen jodi an mòd operasyon akoz plizyè fwaye gang ki epapiye divès kote tankou nan Kanaran, Onavil ak Sous Matla. Se menm mobilizasyon an tou nan depatman Latibonit, operasyon pou demantèlman gang Savyen, Kokorat san ras, ap rapousib. Wo kòmandman pnh lan montre yon lòt fwa ankò volonte l ak detèminasyon l pou konbat gran banditis la sou tout fòm nan peyi a. Pnh la ap ranfòse chak jou prezans li nan Gran Ravin, Savann Pistach, ak Vilaj de Dye. Nan lit pnh la ap mennen kont gran banditis la nan peyi a, lapolis la kontinye konte sou bon jan kolaborasyon popilasyon an. Gen yon bèl film kap jwe. Yon bèl film e nan film sa a m sispèk ke mesye Savien yo yo ka pral nan difikilte nan jou kap vini yo. Nan film sa a m sispèk Vitelhomme ka pral gen anpil pwoblèm nan jou kap vini yo. Nan film sa m sispèk Izo ka pral gen anpil pwoblèm nan jou kap vini yo. Nou rete la nap swiv kòman evenman sa yo pral pase. Pa bliye jodi a se 7 me. Nou rete anpil jou toujou. Gen moun ki gen pasyans men gen moun ki enpasyan pou yo ta kapab wè kòman sa pral fini. nan peyi Dayiti, kòman kesyon gang nan pral fini? Figurez-vous bien, an 2004, nou te gen yon sitiyasyon kawotik nan peyi Dayiti. Antre 2005, 2006, 2007, ebyen, bagay yo ta pral chanje. Se te apre tranbleman de tè, peyi sa te vini preske ajenou. E, ankò plis, an 2011, nou pral jwenn yon prezidan, ki eritye yon peyi ki te fè fas ak anpil pwoblèm. Men yon prezidan tou ki te gen chans pou te kapab mete peyi sa sou ray devlopman. Pou te genyen mwens bandi. Men elas, prezidan sa li fon lòt bagay. Epi sa w tande a la a, men nan ki sa peyi Dayiti tonbe jounen jodi an. Tèt chaje wi. An tou ka, gen moun k ap priye, gen moun ki ap entèpele espri, Gen moun ki ap jete dlo, ki ap fè tout sa yo konnen paske peyi sa omwen fò Desalin vin pale ak pèp la. Konprann byen. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di? A la pwochèn!